Ou se yon moun ki enfòme anpil. Pa gen moun ki ka vin ba w manti. E si nou ta gade kesyon entènèt la, donk tout moun gen aksè. Eske dapre ou, tout lide, pwojè, ki ap fè siksè nan mond lan, yo pa soti nan tèt yon moun? Mwen su e sèten ke ou menm ki ap gade video sa a, ou gen yon lide nan tèt ou. Ebyen m pral moutre w kijan ke w kapab fè yon pakèt siksè avèk lide sa a ki nan tèt ou a. Gade video sa a kounye a, m ap vini. Mèsi anpil paske w toujou rete ap gade video sa a. M ap fè yon ti souri pou ou pou m di w. Ale abòne ansanm avèk chanèl la kounye a e pa bliye aktive klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa chak grenn videyo mwen lage pou ou. Fè sa kounye a. Yon ti poz. Ok, mèsi paske ou abòne a chanèl la. Alò, jodi an nou ap pale egzateman de kreyasyon dantrepriz. E pou kreye yon antrepriz avan tou se yon lide ki vini nan tèt ou. Kit se yon antrepriz ki pral bay sèvis, kit se yon antrepriz ki pral bay pwodui, ebyen li pa lòt bagay ke yon lide. E nou konnen gen antrepriz a tit endividyèl, gen an sosyete an non kolektif, gen sosyete anonim, gen LLC, eksetera. Youn nan bagay ke ou dwe konnen, sa ki fondamantal la, se ke antrepriz ki nan tèt ou a, se yon lide ke li ye. Mentnan, lide sa a, avan ke mwen mete l sou papye oubyen oubyen avan ke m pase a egzekisyon li, se ke mwen pral gade èske lide sa a kapab bay rezilta. Pou ke li bay rezilta, li enpòtan pou ke li respekte kritè sa yo ke mwen pral pataje la. E pa gen wout pa Ou gentan konprann sa m vle di. An nou al gade kounyeya ki kritè sa yo ye. Premye kritè pou mete an aplikasyon pou ke ou valide lide biznis ki nan tèt ou a, se gade eske lide pwojè sa a li ap vin rezoud yon pwoblèm ou ankò eske l ap vin satisfè yon bezwen. Si ou rete nan yon zòn oubyen nan peyi kote ke w ap viv la, ou reyalize ke moun yo gen de bagay ke yo bezwen yo pa ka jwenn, Oubyen gen yon sèvis ke yap bay, kalite a pa bon e li manke yon pakèt lòt bagay an tèm dakonpanyman oubyen nan jan ke sèvis sa ta dwe vin jwenn yo. Kit se pou pwodwi oubyen sèvis. Mentnan ou idantifye sa e ou gentan wè kijan ke wap vini avèk yon solisyon, kijan ke wap vin satisfè bezwen sa, ebyen lè sa ou respekte nimewo 1 an ki se rezoud yon pwoblèm oubyen satisfè bezwen kliyantèl la. Si ou respekte sa, mwen sur e sèten ke premye pwen an tchek. Dezyèm eleman ke w dwe mete an aplikasyon pou ke w kapab valide lide biznis ke w gen nan tèt ou a, se sa yo rele konkirans lan ke w dwe gade. Pa neglije konkirans lan ditou, ditou, ditou. Paske ou pap viv nan mond lan pou kont ou. Ebyen li enpòtan pou gade ki pwen fò, ki pwen fèb ke yo genyen. E deja, lòske gen konkiran, sa vle di ke pwodui sa li egziste deja, sèvis sa yo ap bay li deja. Ebyen, ou jis pral pran yon pati anndan mache a. E si tout fwa pwodui sa oubyen sèvis la poko egziste parapò a lide ke ou genyen an, Pa bliye ke ou pral deplwaye bokou plis strateji su le plan marketing, su le plan finansman, ou ankò su le plan finansye. Donk, gen yon pakèt, pakèt bagay ou pral fè pou ke ou kapab kreye mache sa a ki poko egziste a. Donk, sa ke ou dwe konnen, tout otan ke mache a li egziste deja, ebyen gen plis posiblite pou penetre ladan l. Donk, valide pwen sa a, epi avanse. Eske w te konnen se apre 3 zan mwen kapab di pwojè m nan l ap byen mache oubyen pwojè biznis mwen an donk la m oblije repanse l. Donk sa ta vle di ke mwen tou rantre avèk nimewo 3 a pou m di w ke lide pwojè ke w gen nan tèt ou a ou dwe gade li sur le long terme. Eske ide biznis sa a ke mwen genyen an eske li kapab bay rezilta nan 5 an? Eske l kapab bay rezilta nan 10 an? E menm plis. Donk, ou dwe konnen ke biznis ki egziste jodi an, se pa li menm ke moun yo ap wè nan dezan, nan twazan, nan senkan, nan sizan. Pwodui oubyen sèvis ke w ap bay yo, fòk ou gade èske yo ap mennen w ale osi lwen ke posib. Si biznis ou an, lide a, li pa dirab, li pa sou le lon tèm, li enpòtan pou kòmanse reflechi avè l. Paske youn nan bagay ke ou dwe pran kòm egzanp, sit entènèt se yon bagay ki t ap fè pale de li anpil dan lèzane 2000, men arive an 2010, rive jiska 2020 an la, ou wè ke aplikasyon yo plis itilize ke sit entènèt yo. Se vre ke yon aplikasyon li dekoule de yon sit, men ou wè itilizasyon an plis fèt de aplikasyon. Donk sa ta vle di ke mache a vrèman an plèn evolisyon. Li enpòtan pou ke ou gade lide a sur le long terme a la place de gade lide a à court terme. Pa mize sou anyen de konjonktirèl loske wap derape avèk yon antrepriz. Nou toujou la pou nou pote bon kontni pou ou se l'une des raisons k fè ke nap envitew konyea abòne ansanm avèk chanèl la e pa bliye aktive kloch notifikasyon pou ka resevwa chak grenn video ke nou mete disponib pou ou. Enplemantasyon Se katriyèm pwen ke mwen ap pataje avèk ou atravè videyo sa jounen jodi a. Ou dwe konnen ke biznis sa a ke ou pral lanse a oubyen lide biznis sa a ke ou genyen an, èske se yon lide ki fasil a enplemante? Li pa oblije fasil tankòm de lo a bwa, men omwen tankou akasan. Donk fòk ou gade. Kijan mwen ap fè pou ke m akouche lide sa? Se pa yon bagay ki pral pran 1 an, 2 zan, 3 zan. E se pa yon bagay tou ki pral pran tout kòb nan pòch mwen. Donk fòk ou gade aspè sa yo. E eske su le plan striktirèl, m pa pral oblije mete tout sa m gen deyò an tèm de strateji? E lè sa, mwen sijè a demotive. Donk sa, fòk ou analize l anpil e avèk tèt repoze. Gade eske w gen yon minimòm de konpetans. pou bagay sa ke w deside fè a, ebyen tou sa li fè pati de enplemantasyon. Biznis pa fèt san lajan, se sa m toujou di. Ebyen donk se jis pou mwen di w ke si lide biznis ke w gen nan tèt ou a, se pa yon lide ki rantab, e lè m pale de rantabilite, m ta vle di kou denvestisman mwens depans. Se pa mwens transpò sèlman non, paske anpil nan nou m konnen lè n ap kalkile rantabilite nou, nou fè. Kou dacha, mwens transpò. Atansyon! Ou pa, se pa ou menm k ap gade videyo a tou. Donk, mwen vle di nou li enpòtan pou ke nou gade sa yo an tèm de kou damòtisman, tout chaj ki genyen, aspè fiskalite, eksetera. Donk, se lòske ou fin gade tou sa, si ou wè ke ou tan vè dè milyon, ou tan vè dè milya, bravo! Ebyen, biznis ou an, li se yon biznis k ap motive ou paske l ap rantre kòb nan pòch ou, w ap ka peye anplwaye yo. Paske si tout fwa pwojè sa li pa rantab, pral rive nan yon moman wap wè ke menm ou menm ou pa ka avanse. Paske lap mete w an defisi, lap retire kòb nan pòch ou, lap retire kòb nan pòch lòt moun, pral mete w nan prè, ebyen sa w tande a la, tèt chaje. Donk gade aspè sa ki rele rantabilite a, se yon gwo lo ki enpòtan pou vi biznis ou an. Èske dapre ou, lide pwojè ke w gen nan tèt ou a kounye a, li posib lè w fin tande tout kritè sa yo? M ap di w wi, paske ou gen volonte pou te reflechi a yon lide, ebyen li kapab toujou mache, mwayennan ke li respekte sa ke m sot pataje ansanm avèk ou la yo. Paske, si ou kite youn chape, ebyen mwen si e sèten ke lide a pral chape pi devan. Ebyen, annou mete an aplikasyon sa ke mwen di la yo. Si gen yon bagay ou pa t konprann, Pa bliye ale nan kòmantè dim sa depi jodi a epi map reponn ou kounye a la. Fè sa epi nap avanse ansanm, pa gen viktwa san konba. Dukense Bernard se zanmi paw.